Pafwa Bonsoir toujou nan kad sesyon entèvyou pa bliye nou la nan kad twazyèm sòti albòm se byen sur yon konferans de près men nou tap peche anpil si nou pa tap fon ti kout pale avèk Doktè Juno Doktè Juno ke n konnen ki son moun ki renmen mizik kèk fwa nou te konn ap tande vwa li nan Mardi Alternative. Efektivman mwen gen yon ribrik sante nan Mardi Alternative kote n pale sante pou atis yo. Ke yo rele ribrik lan Doremi la sante. E di nou a ki santiman ou nan twazyèm sòti albòm Klass? Bon, de tout fason se se Richie, an jeneral se yon bagay Klass ok. E efektivman mwen m fè pati de staff Klass, mwen nan mwen nan Klass, se nan fanmi Klass la ke m ye tou depi lè Klass fonde ok. E avan mwen te avèk Richie nan Zenglen, mwen te fè yon ti tan manager etc. Men. Aktyèlman la mwen mwen vini la pou ankouraje Richie paske m panse se yon travay ekstraòdinè ke misye fè ankò ok yon lòt kou de jeni ke misye fè m panse ke li oze anpil nan albòm sa a ok e m panse piblik la n ap kite pou piblik la kapab apresye l e m panse ke moun yo vini an foul jounalis yo vini an foul e m panse Jan Richie abitye di l, li pa egziste san laprès, e klas pa egziste san laprès. Donk, m wè se te yon bèl fèt jodi a. Yon kesyon ki pral yon ti kras pèsonèl, piske ou konnen Richie lontan, Richie nan Zenglen, Richie nan klas. Pou ki Richie ou gen plis amour? Pouki Richie gen pou sa moun? Well m panse Richie se yon moun ki gen tout yon cheminman ok sa vle di m ap swiv Richie lontan se zanmi pèsonèl mwen tou m panse Richie evolye e diferan stad ke l pase yo li vini avèk yon bagay anplis ok m pap janm ka rive konpare Richie zenglen oubyen Richie tapaj oubyen Richie okap nan lè l te kòmanse jwe mizik ok diferan. Diferan kote ke l pase yo chak fwa ke l vini avèk yon bagay ki an plis ok donk Richie nan zenglen an se te zenglen e ke Richie te vini nan yon moman ok fen ane 90 yo li parèt nan zenglen se te yon nouvèl eksperyans ke l t ap fè li vini avèk yon lòt bagay nan zenglen zenglen nou te wè sa l te ye epòk Gary Tizé Perez Brutus Etc Patrick Martino answit vin gen Gracia Delva answit vin gen Richie avèk Gracia etc Richie te vini avèk yon lòt bagay ok Richie se konpa dirèk se konpa dirèk menm si ke li vini avèk diferan lòt flavor nan diferan album ke l fè yo men Richie se konpa dirèk. Kounye a l vin fè yon lòt eksperyans, eksperyans klas la ki genyen yon lòt kontèks. Se yon lòt kontèks. Misye te toujou vle fè yon lòt eksperyans. Li tante fè yon lòt eksperyans avèk klas, avèk de mizisyen ke l konnen deja, tankou Pozo epi Pipo ki chante nan diferan albòm ke Ritchie, albòm pèsonèl ke Ritchie fè yo. E mwen menm pou mwen menm la, misye evolye anpil. Misye oze anpil. Si w gade nan de dènye albòm yo, misye menm jwe, pa egzanp, M fin jwe kadans lan pa pa egzanp ok ke se yon bagay ke yon jèn mizisyen jodi a jèn jenerasyon ap pè tante jwe l ok misye se se mak fabrik Richie sa vle di ke l pa pè oze e la ankò jodi a ou wè l vini avèk raboday la. Jisteman m ta pral touche w 2 mo sou sa ou mèt ou mèt kontinye. Well nan pale avèk misye depi 2 zan lè misye di m ke li vle fè tante tante fè sa a se nan sans ke misye renmen raboday la anpil paske se ayisyen l ye li santi ritm lan anndan l. Men an menm tan pawòl kap pale nan rabòday lan se pa de pawòl serye se de pawòl kote yap denigre fanm etc donk misye te di lap fon kou lap fon kou lap jwe rabòday la yon lòt jan lap vini avèk konpa andan rabòday lan epi an menm tan tou lap pale yon lòt pawòl dayè ou wè tit li se tit mizik lan se fanm lap voye monte okontrè ok donk. Son pawòl li te vle lage deyò a, se Richie konsa Richie ye, donk li lage yon lòt pawòl pou ke, pou moun yo swiv sa, sa vle di nou ka jwe rabòday lan, son mizik ki antrenant ke jèn renmen, tout jenerasyon renmen, men nou ka chante lòt bagay ladan li, donk se te sa mesaj la anfen. Selon ou menm, èske ou panse mizik rabòday la, alò, oubyen maryaj rabòday konpa sou albòm sa, Se pral yon surplus pou album nan? Well, se nan menm sans ke m tap di w lan, se ke Richie toujou ap evolye, Richie toujou vini avèk yon bagay an plis, a chak fwa li oze l fè yon lòt bagay, se yon mizisyen ki pap viv sèlman de komès, ok, sa vle di fò l fè kòb, fò l fè biznis lan mache, men an menm tan tou misye rete yon atis. Yon atis ki vle ke mizik lan evolye, donk li toujou vini avèk yon touch pa l, sitou se yon nèg ki renmen pale anpil de jèn k ap vini yo, etan done ke l konsyan ke l se yon modèl pou yon pakèt jèn mizisyen, donk li vle vini avèk yon lòt bagay a chak fwa, e m panse se sa ke l fè ankò nan Klass ok, e 3 albòm Klass yo, 3 albòm yo ou wè se 2 koulè diferan a chak fwa ke l vini, 2 lòt bagay ke l tante. E m sur ke public lan ap vrèman apresye li ok. Yon maitre mo pou tout fanatik maten deba ti randevou Haiti Trezò. Sa m ta di nou la se kareman se achte album lan. Achte album lan se pa yon bagay ki chè ok li pa chè devan sa m wè moun ap konsome lè w al nan bal lè w al nan pwogram w al nan club etc. Men ekout la fè nèg yo kado ti kòb sa Pèmèt ke kounye a la, se pa yon kado li ye, men pou ankouraje yo kapab kontinye pwodui. Tout moun k ap pwodui yo, yo bezwen ti kòb sa pou pèmèt yo kontinye viv. Donk la m panse se efò sa a k pou fèt dabò. Apresye sa k ap fèt lan, ankouraje yo. Lè w gade nan lòt peyi kijan yo, yo renmen vedèt yo, yo renmen sipèsta yo, yo renmen atis yo, nou menm apresye yo tou. Mèsi, mèsi Doktè Juno. Se te yon plezi pou n te prezante w Kesyon Seyans Entèvyou avèk byen sur Nou te gen Pipo, nou te gen Doktè Juno e nou te gen lòt moun ankò pou te ba ou yon lide sou kòman konpaye e sitou sou sòti oubyen prezantasyon ak laprès pou albòm Ret nan liy mwen. Pa bliye, se te zanmi pa w Jameson Bernabe, Nèg Rezo a, ou sou Ti Randevou, Maten Deba Ofisyèl, Rensa epi Ayiti Trezò. Pa ezite follow vide, follow nou sou paj sa yo e pataje videyo a. Yon lòt entèvyou se pou byento. Mèsi anpil.